Wap wè menm menm bay ki rive m pa kwè misye te janm fon twit pou pou batonye misye te fon twit pou batonye non sal te sal ta achte l menm li ranmase l diskou li te fon diskou nèt li fè nan 2000 li gentan bay 3 jou dèy 3 jou dèy wi wi wi wi nan 2000 se vre sa vle di li fasil sa te kon apopriyasyon la do exactement li fasil li pou li li sa ki fè mal sa ki fè mal jodi a mwen menm Kòm yon jèn ki sòti nan klas defavorize a, ki sòti nan yon katye popilè, sa ki fè mal se ke nou konnen kisa sa koute yon manman avèk yon papa pou mennen yon timoun rive nan nivo sa. Se pa bagay ki janm fasil. Gen de moman moun yo leve yo pa ka manje yo menm, yo pa achte sandal, soulye met nan pye yo menm, yo pa abiye yo menm pou yo kapab. peye lekòl, pou yo kapab fè bwat pou timoun, pou yo kapab bay manje, pou yo kapab akonpanye, fon ansanm de bagay. Pou wè timoun nan rive nan nivo sa kote, si w ap gade manman etidyan an k ap kriye, gon kote ou santi, ou santi se, se, se, se kòm si m te ka di w li pran plas. pitit la li bay pitit la plas li lap kriye lap rele manman manman se komsi m te ka di w se manman l ki bay la touche m lè map gade l e m panse kelkeswa moun kap viv bagay sa li pa ka pa touche w an nou gade kote etidyan sa soti vilaj de dye men li pa pran bal anndan vilaj de dye sa vle di sa vle di gangster yo mafya yo bandi yo li konfime ke se anndan pale yo ye Jodi an, li Vilaj de Dye, li fè tout etid li, li Vilaj de Dye, epi ann, ki bò yo vin manje l, se anndan inivèsite an, se pa anndan Vilaj de Dye. Pou moun k ap reflechi, m panse jodi a li enpòtan pou nou konprann ke, e, souvan yo vle fè konprann katye popilè yo, Se egzakteman espas kote moun p ap janm ka viv, moun pa anpè. Se pa vre. Mafya a ap swiv ou tout kote. Li anndan katye popilè yo, efektivman, paske li ap ame yon seri de jenn gason pou kenbe majorite an otaj, men tou. Li gen de moun ke li ame ki anndan palè fò nou pa bliye mwen m se yonn nan moun m senatè m viktim de mesye sa yo yo bwake avèm sou jivena la yo desann yo joure manman m yo rale zam sou mwen epi yo t avèk matin moyiz jou sa dlo sot nan zye m paske pou kisa l sot nan zye m m di pou m sòti kote m sòti a kòm atis. Bagay konsa pat janm rive m. Jodi a malgre kòmsi pèp la pran m, li akonpanye m, li voye m nan sena, li kanpe dèyè m, epi pou on moun paske ou pwòch on premyè dam, epi ou kanpe nan figi m, ou ralon zam sou mwen, lè w fin gade w wè se m, ou joure manman m, e jou sa. Si misye te jwenn mwen anndan fakilte a, pa gid gadan wou l gade anba l pa wè moun li t ap kraze m tou. Sa vle di se yon pwojè lanmò ke phtk ap ofri a sosyete a e mwen m te toujou di l nan tout entèvansyon ke m te gen chans pou m te fè nan ti videyo m t ap fè. M te di gen de pwojè. Gon pwojè ki se yon pwojè liberasyon ke tout strikti, ke tout pèp la ap batay pou wè si y a sòti tèt yo anba sistèm sa a. E gon lòt pwojè, pwojè ki se diktati an, li menm li gon grenn bagay la, li lage ladan se divèsyon. W ap wè, yo lage yo nan vas divèsyon, y ap fè tout kalite aktivite pou kenbe pèp la nan yon ansanm de bagay ki p ap janm rive sou yo vrèman. Paralèlman, pwojè diktati an ap avanse. Paralèlman, lè w gade anndan pwojè diktati an, kisa w jwenn? Ou jwenn prizonye politik, e m pwofite okazyon sa pou m di ankò yn fwa, li lè li tan pou lajistis di on mo nan dosye prizonye politik yo. Nou pa ka kontinye ap gade ke yo kenbe Anèl anndan prizon an paske Jovenel pa t renmen fòm tèt li, li pa t renmen konpòtman l. Nou pa ka dakò pou krilik on militan ki anndan Site Solèy, ki abitye fè de mobilizasyon. Avèk Matyas, yo kouri dèyè Matyas, yo manje Gana. Yo fin kouri dèyè Matyas, yo manje Gana. Kounye a, yo fèmen Anèl, yo fèmen Kilik, yo fèmen Babas. Sa vle di, mesye yo rantre nan yon pwojè e jiska prezan, jan doktè an te di l talè an, yo koyeran. Phtk pa janm fon fo pa, li rete anndan pwojè l e m panse jodi a, Nou pale, nou pale, nou pale, men fòk sosyete a dakò, kèlke swa kote nou kanpe, fòk nou dakò gen de bagay nou pa ka kite yo kontinye ap rive, e m panse nan sans sa, sa ki rive etidyan jodi an, sa ki rive mèt Doval, sa ki rive anpil jenn nan katye defavorize yo deja, kantite masak yo fè Lasalin, tout sa yo. Yo rete enpini e m panse se nou menm sosyete a pou ki di yon mo pou n mete pye nou, frape pye nou atè pou nou di non nou pap ka kontinye nan pwojè lanmò phtk ofri nou, ap ofri nou chak jou, se dlo nan je, depi Jovenel monte se dlo k ap koule nan je pèp ayisyen an. Kèlkeswa kouch ou ye ou viktim de Jovenel, sa l pa ka rantre nan pwojè lanmò a li ekzile yo. Sa l pa ka egzile, li mete yo nan prizon. Sa l pa ka mete nan prizon, l pa ka egzile, li voye gang anndan palè touye yo. Mwen panse fòk nou mete. Sa l pa ka fè sa, li mete manda pou yo pa ka sou teren an. Tankou Josye. Tankou Josye, m pwofite okazyon pou m di Josye, menm lè m konnen li pa ka prezan nan radyo an, menm lè m konnen li pa ka mete tèt li deyò, men m konnen kèlke swa kote, kèlke swa kote Josye ye, yo pa ka anpeche Josye goumen. Paske li menm li son militan, li son konbatan, ou te mèt fèmen l, ou te mèt anchene l, l ap toujou ka kontinye goumen. E Jean Monard, jan m di w, fòk sosyete a dakò, jodi a, nou pa gen pa gen wout pa bwa. Nou gen yon grenn jan nou ka sòti tèt nou nan sa nou ye an, fòk nou dakò pou nou chita ansanm epi pou nou di se pa sa nou te toujou reve kòm peyi, se pa sa n te reve kòm sosyete, se pa sa n te reve kòm Leta. Sou nòt sa map kite lòt frè yo. Mèsi. Kòm Chilè pale sou koze sa deja. O zanmo zanmo kèl mechanste zanmo bon mwen m panse ke zanmo menm si nou pral tounen son bagay ke nou m konnen kanmenm te tande w nan entwodiksyon an m pa ta ka pase san m pa salye e avan m rantre nan sa. M janmo m tap pale avek Kerby lindor maten e avek Jean Alain de nou pap konplis ke m pwofite salye sou kesyon sak pase yè a swa e m a Kerby lindor nou fon bon analiz maten an janmo ou wè moun yo ap jwe bagay sa ki pase la m dil plizyè fwa nèg yo ap asasine tout moun nan peyi an chak lè yo pran moun tout moun kriye mwen m pap kriye ankò m pap plenyen M mande sosyete an, an nou wè kòman n a rezoud pwoblèm sa. Nou pa gen zam, nou pa nan vyolans, y ap fè vyolans sou nou, e gon bagay Osnel Jean-Baptiste renmen di, A une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Nou pa t ap gade nèg yo ap masakre n, yo tiye Gana, Y al nan Site Solèy Lasalin, yo masakre moun, yo monte Bèlè, yo boule tout kay Bèlè, yo boule kay nan Maya, yo asasine yon eminan pwofesè de dwa, Mèt Monferrier Dorval, tout moun ap gade. Yè swa nèg yo asasine yon etidyan, e gon nèg m gon panse spesyal pou li, yon remèsiman piblik pou li, se Depite Printan Belizè. Misye fon bagay yè swa k make m. Y ap chèche moun pou ki vin pran etidyan an. Epi monchè e m konn prentan pat la. Prentan se jis Latibonit. E Lestè. Lestè. M sou k kou yi prentan monchè lavalas parèy mwen. Pa Lestè, Enri. Enri. Enri. Bravo. Nan non tout militan fanmi lavalas, bravo prentan m fyè de ou. Tou kòm tou gwo se de radyo ki tan non, gwo radyo Zenit. Ki kouri releye bay la. Yon bravo pou yon nèg kon wè Osnel ak Moren. ki kenbe bagay la moren menm rive yon lè kote moren di mennen nèg la nan kenpòt lopital nap peye poun sovel mesye sa fèm plezi radio zenith jòj kite kenbe aktyalite ak izayi bwavo kisa liye mwen m panse ke m te di tout moun sa malerezman gen nèg kap twonpe yo chak jou ki panse gon bagay. Ou ka fè ak Jovenel ak phtk anyen du tou. Mwen klè ke nèg yo gon misyon se asasine tout moun ki kanpe anfas yo. Mete moun yo pa ka asasine nan prizon, Jean Denis, Ti Bekan, tout nèg Anel yo, ann fon lojik Jean Mou. Ou sonje lè nèg yo fin asasine mèt Dorval mwen di sa. Le landemen nèg yo vin a kesyon CEP. Nèg yo vin a kesyon kou de kasasyon. Nèg yo vin a yon kesyon Aristide mouri. Nèg yo vin a yon bann bagay. Y ap fè yon entoksikasyon nan enfòmasyon paske le dosye de mèt Dorval son dosye se te krim deta e ki koken nan gòj yo. Nèg yo ap chèche evenman. Kounye a yo tonbe nan yon evenman malere e se la premyè fwa Juno Felix ki è la a ma goch ka temwaye sa, volume batay m konn nèg sa yo fè nan faculté de médecine nan Fene, yo pa janm rive tiye yon nèg anndan 7 faculté a, yo arete nèg Fene m sonje yon lè nan faculté de science yo arete yon bann nèg men tire yon étudiant, alors ke nèg Fene yo ke m gen anpil estime pou yo ke map rann omaj chak fwa m pale pou volume batay nèg sa yo fè nan université d'état d'Haïti an, men sa poko te janm rive. Ke sou lame wi, ke yo antre anndan fakilte la. Mwen m te nan fakilte de medsin. On lè nèg yo antre, nèg yo boule tout liv nou. Atè yo te boule 3 tòm anatomi m nan premye ane. Men yo pat tire nou. Pat gen moun ki te mouri non. Nèg yo boule liv yo nan mitan fakilte a. Sa vle di nèg yo kounye a, Jovenel montre l pi kriminèl ke lame papa dòk la. Jovenel montre l pi kriminèl ke makout yo. Li antre nan 1 seton fakilte. I. Yo tire yon etidyan. Mwen m ap di sosyete a, ki sa l ap tann? Èske n ap fè tout vi n ap kriye? Èske chak fwa Jovenel tire yon moun, epi nou antre, nou kriye, nou regrèt sa, e nou chante pou li, nou di kite l ale, fèmen sèkèy la, tout moun kriye, epi sa fini? Nou pa ka rive nan yon sosyete konsa. Nou pa ka kontinye konsa. Mwen m panse ke lamò Gregory an, chak fwa yon moun mouri nou di sa dwa tèt la dènyè a, epi yo touye yon lòt ankò. Mwen m panse ke fò tout moun rann kont ke Jovenel son asasen, son kriminèl e yon lè m te di sa, gen moun ki te di ke yo twouve m.